Il y a des chefs, il y a des autorités, enben se moun sa yo ki deside ki sa k dwe fèt lòske yon krim komèt. M pa gen pou m akize okenn moun si m pa gen prèv. Donk se lajistis ki pou deside. E nou p ap rantre nan vyolans. Mwen menm pèsonèlman m p ap rantre nan vyolans. E tout fanmi an di yo p ap rantre nan vyolans. Yo p ap rantre nan revanj. Ke lajistis fè chemen l. Mwen di nou mèsi anpil le fèt ke n te vin soutni fanmi an. Prezans nou montre nou te renmen Kanal Divan. Prezans nou montre ki sa l reprezante pou nou. Jan nou te di sa, Kanal Divan est un Héros kòm Jan Jak Dessalines. Kanal Divan est un Héros kòm Che Guevara, kòm Fidel Castro. Mwen di tout moun mèsi. Mwen te kontan fè ti pale sa avèk nou. An ale ankò, y'ap aplodi. An nou fè yon ti aplodisman ankò. Vrèman nou ap avanse avèk pwogram nan. N'ap mande moun ki bare nou yo, fè yon ti chita pou nou silvouplè. Kite espas kote nou kanpe a. Mezanmi, fè yon ti debare espas la pou nou ka wè kongregasyon devan nou an. Bay fotograf yo espas la pito. Ou di bonswa ak pòt lan pi byen Zara byen ke m kapab di nan yon nan pwofon tristès pa rapò de lanmò Ana ebyen m t ap jije m t ap jije se t ap yon pi gwo wont si m pa t ap ale MP big kanal. Non pam se fedson michel anpil moun konnen m gen yon ti sinon ki se jerry map di ak tout zanmi fanatik otorite ak tout kouch sosyete ki nan komin de dut bonswa ou byen bonjou. Paske, m jije li nesesè pou m pran mikwo la pou m pale de Kannal. Kannal, m te ka konsidere se yon papa l te ye pou mwen. Paske, se moun ki konn moun Kannal ye. Se moun m kapab di de mo avèk Kannal konsa tou gen yon moun bò kote w. Non sèlman sa, Kanal renmen tout timoun. Sèl bagay m wè e ki enpòtan pou m pale ankò, w ap wè Kanal rive yon dènye degre li di Jerry monchè jan m wè peyi te di m ye a, si tout fwa mwen menm m la apre yon bon tan te di m bagay jan l ye a fòk mwen menm m pran responsablite m pou m mete anpil timoun lekòl. Li fè l. Kanal ak. Polis yo yo rejwenn ak kanal. Li te rejwenn mwen li di mè Daïva m tande vwa w etan m nan prizon an men kisa w fè kisa w men kisa w pa fè men m vini pou m vin pou m konti pou m fè kontinite a pou m fini ak ou menm nan m di kanal ban m 2 semèn pou m ap fè etid de sòti a. Men lè m vin fè etid de semenn an ma jwenn li vin anal, m pap ka avanse vle poze sida m menm paske peyi a son peyi de sitirè li ye, se sa yo di m nan zòn nan. M di m chè, epi w vin la poze nan zòn nan, mwa degaje w pa pale nan poze vle di m se moun nò w ye, menm jan w wè y ap maltrete m anndan peyi a kòm moun vil la, ou menm pa bliye manman w se moun plezans, moun yo pa vle wè moun nò, poze son w. A misye di m non, Gen de bagay li pa ka pran, li pa ka pran anndan peyi a. Dega dlo! Bagay m di fè anpil lagè anndan peyi a. M fè lagè a Boston, m fè lagè a Kanada, New Jersey, Cabo Rico, Potetou, Guadayiva. Jamè pa gen yon plim ki ka debranche sou Guadayiva. Jiska tè m pral mwen sou tè a. Menm si m dòmi mwen menm m pa ka tire mwen. Nenpòt endividi a. Se Guadayiva k ap pale la. Ok! Li menm! Nou pa pou pa nou pale avèl misye gen amou pou mizik men se amou sa ki metel la jou melodi a la se amou sa li gen pou bezwen li metel la gade yon paran gason konsa yon nonm ki gen yon grande kapasite konsa nan batay mesye ewo lontan yo mèt Dessalines la kap la lè lòt si Alexandre te la. Se moun mal li, se moun ki, se moun prezans li ye. E pou yo ka vin avèk mò a, m panse se nan lakou la y ap antere l. M avèk mou jis la a, me sitwayen atè a, men li, me towo a. M avè l atè a la a, se nou de nou nan antèman an. Mwen menm pandan mwen vle dedwi l la a, m pa t konnen, se paske m pa t konnen antèman an, men. Akoz de perèz, moun ap pale agoch adwat, bon, e nou sètoblije fè pridan. Men kanmenm, nou patisipe nan antèman an kòmsadwa, nou fè videyo, lage sou group la pou tout moun kapab wè. N ap di avèk Prezidan Bobo tou, w ap la, w ap online, w ap swiv sa k ap pase nan videyo a la. Aktyèlman la a, se kèk grenn moun ki la a, poko gen moun. Tout moun yo rete dèyè, bann yo rete dèyè, plizyè bann, e plizyè bann. e plizyè gen kous a cheval, nèg k ap tire baton, tout sa yo dèyè, e nou gen chofè taksi tou, tout dèyè, yon pakèt moun. Nou t ap veye pou nou wè èske y ap desann sèkèy li pou nou te ka fè foto, videyo, fè nou viv tout sa k ap pase men nou poko gen chans pou sèkèy la desann la. Kounye a la moun yo siyaye ale yo prale la a, yo prale kote y ap antere kanal la lakay li. Zame sot pou sèkèl la nan men la, nan kafou devan lakay li. Anpil kri, anpil rèl, moun yo pa ka kanpe sou pye yo, yo tèlman ap kriye, men bann mare ap vini. Devann la yo ap vini met tout moun la. Yo repran sèkèy la sou tèt. Yo pran sèkèy la sou tèt. Yo pran sèkèy la sou tèt. Y ap vire a sèkèy la. Y ap vire a sèkèy la sou tèt yo. Ase bann la yo ap parèt la.